de passer la parole à, mon confrère euh, Campagne, je voulais continuer pour me dire euh, sont à de, grande mobilisation dans le département, dépendamment de la position politique. Euh, exprimer ou bien décision que Premier ministre Ariel Henry va le prendre. par rapport à la fin, entre guillemets, du mandat des 10 sénateurs de la République. Quand je parle de 10 sénateurs, je veux citer hein, Patrice Dumont, du département de l'Ouest, Joseph Lambert du departeman du Sud-Est, Rony Celestin du Centre, François Sildor du Sud, Denis Cadeau des Nippes, Jean Rigaud Belizaire de la Grand'Anse, Jean Marie Ralph Fethière du Nord, Kedler Augustin du nord-ouest, Gracia Delva de l'Artibonite et finalement Roi-Pierre du nord-est. Il n'y a, il a même pas un débat autour de la fin du mandat des sénateurs. Ce, qui, ce que moi-même j'ai constaté et remarqué depuis plusieurs semaines sur les réseaux sociaux, il y a des ennemis des parlementaires, tu vois, euh, des nègres qui ont besoin, soit l'élection, etc., ou bien des gens qui sont proches du PHTK, des autres partis politiques qui partent dans 10 euh, sénateurs, euh, des gens de Petite Dessaline, etc., hein, nègres ça partisans pouvoir, il a agité et au brandi la date du 10 janvier comme étant la fin du mandat des 10 sénateurs. On est donc aujourd'hui dans l'attente. Et certains sénateurs se préparent pour lancer la grande mobilisation anti-Ariel dans les départements. Donc, évidemment, si yo gen fòs. Lambert kapab bloke le Sud-Est. Gracia Delva kapab fon mouvman nan L'Artibonite. Rony Celestin ka fon mouvman nan Hinche, il n'est pas dit dans au niveau du département du Centre. E lòt moun, pa pral di Patrice Dumont pral bloke L'Ouest. Patrice Dumont nan li pa gen nan nan chemiz politik ke l mete, li pa gen yon moun kòm si k pral lanse yon mobilizasyon pou pwoteje tèt pa l oubyen pou l di manda pa bon etc. Il peut toujours faire des débats intellectuels, des débats de dimension intellectuelle. o nivo de la radyo, de la televizyon, men se pa yon moun ki pral di mete moun Leyogàn yo nan lari, kraze brize, bay zan etsetera, se se pa Patrice Dumont. Donk m pa konn pou lòt yo si yo gen kapasite pou yo fè sa. Donk e si mouvman sa rive fèt, gen de jan ki ne son pa o pouvwa ki son anti Ariel oke e ki nan Montana oubyen ki nan Penn, yo pral met tèt yo ansanm, yo pral nan komin yo, Pou yo ajite e bon m pap site non misye men si m ta site non li misye te gen dwa refache avè m ankò donk mesye nou konprann donk m pa konn si misye nan ki kan li l kapab fè yon mouvman nan komin pa l la donk sa vle di gen anpil moun ki ka rejwenn mouvman depandamman de akwentans politik ke yo genyen avèk le gouvèneman Ariel si Ariel ta pèdi pwen donk sou la tab e pou l voye nèg yo ale a pati du 7 fevriye 2022, pral genyen yon entansifikasyon dan le diskou de depa de Ariel kòm si se la fen de son manda egalman. Je byen di entansifikasyon puiske senatè yo ke si misye ta voye yo ale, nèg sa yo rapidman pa gen moun k ap di fò Ariel rete. Yo menm yo pral pote mouvman pou Ariel kapab ale. Bon, je ne sais pas si yo gen mwayen, etc. Men, e, e yo pral pran kòm pretèks matematik e konstitisyonèl. Manda Jovenel t ap fini 7 fevriye 2022, donk manda Ariel ap fini tou. Men. Konnya, je koute atantivman Evans Paul, paske se pa yon entèvyou m t ap fè sèlman pou m pa t tande, m t ap fè yon entèvyou pou m konprann tou. E Evans Paul de dire et je vais reprendre, Oken PM, pa gen yon PM ki gen manda. Pa gen okenn kote yon Premye Minis gen manda. Li ka tonbe demen. les cas arrêtés tout, surtout dans le contexte là. Parce que par aucune force constitutionnelle, c'est Parlement tout à fait, Parlement va là. Je reprends Evans Paul Cap. Donc, on point de vue sur ça. Je reprends Evans Paul pour ceux qui n'écoutaient pas Evans Paul hier, que je profite pour saluer. Et je dis à Evans merci. C'était une émission très instructive et politiquement correct. Donc, donc le mois de janvier pourrait être également agité Pifò nan yo, genyen k ap fè politik kanmenm, k ap pale, men pifò nan yo, yo p ap di anyen pou Dat Sentebyen. Menm si yo ta renmen Ariel ale pou yo ka reprann kontwòl pouvwa a, pou yo plase minis, direktè jeneral, kòm dabitid, pou yo kraze brize, vòlè, pa peye, pa peye ladwann oubyen piye Leta a, donk yo gen dwa yo menm, menm si yo pou sa, kòm Ariel ap bay yon ti espas, yo gen dwa jennen en pou yo fè sa, pou yo mande depa Ariel. Donk, e gen dwa tou gon antant souterèn antre lè de pòl de la mafya politik, sètadi antre Gouvènman Ariel la e rès palman an m di mafya politik la eksepte yon grenn nan yo ke m p ap site. Men, fò n pa pè di l, nou konnen mwen menm fòk mwen di sa m panse e m si yon nèg gen yon agiman ki diferan m ap respekte l jan m toujou fè. Ariel a peut-être peur Dabor dans un premier temps pou garde Ariel ok comme PM dans un autre temps lè Ariel genlè pa dakor Dio chache yon lot structure yon lot dinamik Triumvirat ladann Ariel tap deyò donk il se pourrait bien qu'Ariel, pour se venger, il est capable de rentrer dans une dynamique de laisser frapper avec Joe pour enlever toute chance à Lambert de devenir président de la République parce que Joe voulait être président pour boucler sa carrière politique. Pour Ariel, Lambert reste et demeure Une menace vivante! Si Ariel ap chanje lide, l ap chanje l pandan m ap pale la, kounya la. Men tout moun konn sa, Joe reste une menace vivante. E Ariel, li kapab anvizaje pou retire Joe nan politik la, pou l kraze palman an. Lè sa a, Joe p ap gen chans ankò pou l vin prezidan. Sa pa vle di ke Ariel pa prale pou sa. Donk, paske anfèt. Pour moi-même, maintenant ma position, je pense que Ariel doit aller doucement pour donner une chance à peuple ça pour choisir représentant tranquillement calmement. Éviter, pour moi-même, hein, éviter confrontation. Éviter affrontement. Éviter mettre en situation pou konplike mòd de jesyon ke w ap fè la a. Sa se ma pozisyon. Don, bon, nou konnen deja de moman difisil, nan voye moun ale, etsetera, nou wè ki rezilta k genyen. Rezilta ki genyen lè yon nèg frape ton, Jovenel m'a enragé, vous, sénateur, allez, euh, gain compte avec secteur privé, etc. Retirer la bagaille, mon abat, bravo. Ça qui compte conspiration, etc. Ça nous gagne comme résultat, aujourd'hui là, sur la table de scoop. Le kidnapping, les incendies, les assassinats, les gangs, des dirigeants de facto. Fuite de cerveau, anpil fanm ak gason kite peyi a yal tabli an République Dominicaine e mizè a vin pi plis. Men sal bay. Donk konplikasyon sou kestyon depa ou pa depa palman etc li pap bay li pap mennen lapè. l ap remennen n nan menm sitiyasyon ke n te gen deja. Donk, si ou gen yon desizyon pou w pran li p ap chanje sitiyasyon pèp la e l p ap mennen lapè, m pa kwè ke l nesesè pou w pran desizyon. Je ne dis pas au Premye Minis de faire comme si de garder les diserateurs non, mwen di l, m ap analize kisa l ap bay, paske fò l bay yon bagay pozitif kanmenm. Donk, m poko wè pozitivite nan tèl desizyon. Donc, je dis, ah, seule place de salut que je reprends là ça me fait penser à Patrice, sur le plan du salut que nous gagnons. Je profite pour ça le dire à Dieu également. Il nous faut dialoguer. Depuis ne pas faire ça, pas gagner encore. Moi, je ne veux pas d'élection. Pourquoi ça me l'élection hein? Parce que, pas pas d'élection, pas passer bien sans dialogue. Sèl sa n gen pou n fè sè le dyalòg. Donk, je lans un appel au dialogue, nè's pa nan debu ane sa a, pou nou kapab vanse. M pa nan kesyon de pouvwa non. Dyalòg. Pandan n ap dyaloge, n ap gade kijan n ap defini pouvwa, kijan n pral jere, kijan n pral met konsèy elektoral sou pye, kijan n pral fè eleksyon, kijan n pral retire kesyon gang nan, kijan n ap retire pèp la nan mizè ke l ye la a. Se dyalòg ak pou ba nou l. Je voudrais venir avec l'arrestation de Palacios Palacios. Ah avant de traverser, si vous me permettez. Avant avant ke ou travèse, mwen panse ke nan ou te fè yon analiz sou kestyon euh eske PM Ariel kapab voye yo ale ou pa e se pozisyon de sajès la pou l ta pran. Sur le plan politique, gon ansanb de politisyen ki ka pa dakò avèk PM Ariel si l voye Sena ale. Men dan limajinè kolektif, L'opinion publique, On dirait que l'opinion publique rejette le Sénat et yo doute de Ariel. Yo, yo, nan, nan tèt ou ansanb de Ayisyen, menm moun ki te vote, yo tèlman wè Sena a pap regle anyen, nan tèt pa yo, yo pa la ankò. Donk, si Ariel kenbe Sena a, li kapab reprezante on danje pou li dan la mezi ou batay politik ke l vle fè an, opinyon an tap kore l si Li voye Sena a ale e moun ke l pè an se Joseph Lambert. Petit istwa a montre nou ke te gen yon batay ant Jovenel Moïse ak yon ansanb de senatè, pami lèkèl Youri Latortue ki te yonn nan senatè ki te pwisan k ap pale. Li voye yo ale, li te voye yo ale nèt. Donk, sur le plan politik, kapab se yon bon bagay pou Ariel Henry si l voye Sena a ale paske opinyon an p ap kanpe anfas misye. Mèsi, mèsi Granma. Je suis contre. Yo kont Ariel tou. Depi w nan politik gen moun ki pou gen moun ki kont ou. Ils ont été sénateurs de la République menm si se nan eleksyon ki pat fin bon. Donk ils ont des partisans. Kòm si lopinyon kont senatè yo. Bon m konn èske m wè manifestasyon fèt kont sena? M pa wè manifestasyon fèt kont nèg yo nan lari. La réalité qu'est-ce qu'ils font là-bas? Ou ye ok. Mètnan. Yon grenn moun, yon lidè politik, de twa moun, vin la di, ah chè m, nèg senatè yo p ap fè anyen. Men se nè pa le pèp ki di ke sena pa bon, menm si nèg yo pa travay, paske, gade, nan nivo syantifik ke m te ye a, m pa t nan afè kòm si pèp vle, pèp pa vle. Mwen, mwen fè yon, mwen fè yon pwojeksyon syantifik sou non domèn politik pou m gade m wè Si misye fè tèl desizyon sa lap gen kòm konsekans. Kounya map met pèp. Nèg la pa eliw nan afè pèp. Son nèg yo met la. E Jovenel ki te elil pran yon desizyon li voye depite, li voye senatè ale manda fini etc. Finalman avan fen manda yo tiyel. E tou le moun sè ki li a eu des implications dirèk ou endirèk de nèg yo li te voye ale yo. Direct ou indirect. de que devrait aller dans l'assassinat. Je continue, donc je te donne mon point de vue, je respecte ce que tu as dit. Donc, je continue avec la deuxième partie, la deuxième thématique. Par la source par la source. Par la source par la science selon information, campagne, au Monsieur, c'est qui est entré quand de là-même. A priori, c'est monsieur qui a exécuté Jovenel. Oubyen misye okouran li te la lè yap egzekite Jovenel la si se pa li. Nèg sa se yon eleman kle. Yo arete misye Panama, pandan l pral an Kolonbi, li te nan eskal, FBI pran l. Yo antre misye yo Ozetazini, yo gentan mennen misye devan lajistis, e misye la, m kwè nan fen mwa sa a, li pral devan jij pou yo konnen konbyen tan. Yo di misye kapab, yo ka kondane misye a vi. Anpil moun ap pale yo di palacios palacios pral pale misye pral di sal konnen si revelasyon palacios yo konsène dè zòm politik e dè zòm politik ayisyen dè zòm dafè ayisyen mwen panse ke jovenel gon chans pou yo konn kiyès ki tiyel men Si gen ramifikasyon yo wè se etranje se blan afè la gen dwa yon afè deta yo pa janm di kiyès m wè moun kontan se analize m analize l kòmsi yo ta site dè enstitisyon ke m pap site amerikèn an kòmsi yo pral kraze yon estrikti mondyal Bon, gouvènman pa pran okenn desizyon, okenn pozisyon. Hein? Wi, e pa Etazini li fè krim nan. Pou yo vo, non sèlman pou yo mande misye, men fò yo voye moun al asiste pou yo pran nòt, pou yo konnen sa misye ap di. Menm si yo pa ta voye misye tounen men fò yo ta pran nòt paske bagay sa se yon bagay ouvè li ye. Pou yo pran nòt pou yo konn sa misye ap di paske si misye pale Misye di wi m te antre men entèl ki te banm kòb men entèl ou annik pran nòt sa kounye a pou konn sa pou fè je n'ai pas compris m pa m pa konprann m pa konprann bon ou konn sak pi bèl la mesye o pa gon nòt ki sòti nan gouvènman pa gon moun nan gouvènman sa k fon deklarasyon pou l di nou nou akeyi favorableman arestasyon an. E pa gouvènman an k tiye l, e pa minis yo k tiye l. Men bon m di w, nan tout, menm si gon jij denstriksyon sou yon dosye, politikman, nou pa ka kite Claude Joseph se li menm k ap di ok nou byen kontan yo pran Palacios, bagay konsa se se yon bon pa. Li pa nòmal. Ah monchè. M te vle tou pote yon presizyon. Mesye oo. M wont. M te vle pote yon presizyon. Gen 4 polisye ke m anonse ki libere. M al tounen sou non yo pase mwen mwen gen mwen k anonse yo libere. Epi, menm lè a, telefòn m ap sonnen. Ooh! Mesye! Nèg yo anraje yo lage nèg yo. Yo anraje yo lage nèg. Ah bon Jovenel mouri nèt pa gen jistis yo kòmanse yo lage 4 nèg. Je vais presize pou vou paske nou konnen mwen se nan enfòmasyon m pa nan afè dezenfòmasyon moun kap di bagay pou nou ou konprann pou yo ka egziste ou konprann moun kap di bagay pou nou yo ka egziste gen mwen nèg yo nan teyat pou yo ale ou konprann paske yo pa nan afè nouvèl enfòmasyon. Yo odisyone anpil polisye e gen 4 ladan yo jij denstriksyon an tande. Gen youn nan yo, yo te kenbe, m pa resite. Se paske yo di jou prezidan an t ap mouri a, yo te rele l nan telefòn, li pa t reponn. Misye te chèf dèzoperasyon. La yo te kenbe misye. Bon. Yo tande tout moun nèt. Mezanmi pa gon moun ki di misye te ladann. Bon, tande, m bezwen konnen kisa jij denstriksyon te fè pou l kenbe misye? Si pa gen endis, li pa kapab. Pa gen endis mezanmi pou mwen pou kenbe l la. Epi lòt bagay ki genyen wi. Lòt bagay ki genyen, li pa t reponn, men lè l vin konnen an, se misye k monte operasyon an tou! Pou kenbe nèg yo! Nou pa t konn sa. Fè m kòmsi pou jij la kenbe l toujou. Hein? Pou jij la kenbe l toujou! E sa k fè m di nou an, nou sipoze tande moun konprann. Paske yo tèlman ba nou manti nan kesyon nouvèl isit, nou pa gen eksplikasyon, yo oblije vini tanzantan pou vin ba nou eksplikasyon. Donk, yo libere yo, paske jij la wè, yo pa gen ekplikasyon. Sepandan, jij la pran 2 desizyon nan liberasyon. Paske nou menm se, nou annik li konsa nou pa, nou pa tande anyen. Liberasyon pwovizwa, ou konn sa nèg yo di, a depi ou libere pwovizwa, ou tou libere. E se vre an Ayiti. Men m pa t met sa a ladan l e m te kenbe l pou nou. Yo kenbe paspò tou lè kat. Men nouvèl tou wi. Yo kenbe paspò tou lè kat. Mentnan, odisyon ap kontinye. Si de fòtine Nan sa kap pale la tande moun tande moun bap gon moun ki di wi se mwen yo te bay kob pou pot bay entèl se mwen ki te fè tout bagay bap yap arete nèg yo yap di nèg yo vini men gon twazyèm desizyon ke jij la pran pou montre nou si nou pap swiv menm fòn detwi moun entèdiksyon depa pou tou lè 4 jiska nouvèl òd il a fallu l'arrivée de Garry Pélaud pou eksplike sa toujou. Paske se pou nou detwi tout moun. Nou fin tiye Jovenel, nou tante tiye Claude, nou pa rive tiye Claude, lè m di tiye Claude la detwi misye. Apre sa, yo di Ariel, answit kounye a se Michel Martelly, etsetera. Ou, y ap bay tout moun. Men je suis là, mwen m ap swiv tout sa m di yo. Donk lè polisye yo te libere pwovizwaman, paspò yo, konfiske entèdiksyon de depa pou yo. E si w moun ap konprann byen finès liberasyon an, kòm mwen pa ka fè sa la a, paske gen de bagay m pa sipoze di, paske se analiz mwen fè, si w nèg kapab li byen w ap konprann finès liberasyon an. Men m ap ba nou ti tiyo kanmenm wi, m p ap kite nou nan dans l'erreur totale! M pral pran egzanp lan sou Val Kanpàn mwen menm Marco. Sipozon ke gon krim ki fèt, nou kat la la. E pi yo lè yo libere youn nan nou, m pa konn kiyès. Yo te pran nou, yo libere youn nan nou. M sèten! Nan twa nèg ki rete yo, si nèg yo libere a e li menm ki fè bagay la, twa nèg yo ap di e misye. Kreyòl pale kreyòl konprann. Map kontinye. Kounye a, twazyèm e dènyè tematik, yo regad la. Ariel ou gwo nayiv. M te di nou yè m pat gen tan, m pral fon ti pale sou sa. Sanle. Black God Black God Sunday pa bliye non pou ekri mwen nenpòt moun misye pa la Li gentan ekri w deja Ok Sunday dakò E èske Michel la Michel m konnen wap swiv epi wap kontan tou Lè toujou la Wi wi wi pwofite pou m salye w spesyalman spesyalman On doit se voir quand même on doit se voir on doit se rencontrer paske une femme de ta dimension je dois te rencontrer te parler et et Gonayiv, Site de Lendepandans, Bèso de Lendepandans, ou konprann, gade, gade, se yon referans entènasyonal an tèm de mobilizasyon, depi yon nèg, depi yo di w Gonayiv leve kont ou, Yon vil istorik egalman. Wi, gade, tout moun pè, eksetera, eksetera, lame kanibal, e kòman l, nèg ki te mouri a, kòman l se, Jan Tatoun! Jan Tatoun. Jan Tatoun, eksetera, ok. e lè desandan, lè zami, lè frè, lè zansyen konbatan de Jantatron, izon di klèman, yo repèt, men map redi, klèman Ariel pap rantre Gonayiv. Pa gade, pa gen dout sou sa tout moun konnen Ariel paka rantre Gonayiv, li depi lantre, misye ap soti de pye devan. Pa gen yon moun ki pa panse ke Ariel ap mouri depi lale. Mèb Evans Paul! M ta vle di w dan, m ta vle di w nan, nan eksperyans politik li, misye mande yon desizyon de sajès epi misye di nan fen ane a, li ta nesesè pou Ariel pa ale. E Evans Paul pa pèdi, li pa genyen, donk se toujou konpòtman l sa, depi un certain nombre de tan kòm lidè, c'est un homme pacifique. Pase msye, msye vin gen, msye pran anpil anvlòp politik, anpil kritur, anpil eksperyans, etsetera. Se pa le jeune Evans Paul, revolisyonè dotrefwa, tu vwa. Pase laj amèn la rezon, msye chanje. Non men mwen, m si ta devan nèg la, m ap gade se yon nèg ekstrèmeman muri. Men malerezman peyi sa a, ok. Yo fini a nèg, yo detri nèg. Donk, tout moun konnen Ariel pral mouri. La télévision nationale d'Haïti, qui était là depuis 24 heures, il y a eu également le déplacement de deux personnalités du gouvernement. Bon, une personnalité accompagnée de quelqu'un qui a son représentant comme ministre, un chef de parti qui a représenté son représentant comme ministre. Il s'agit du ministre de la Justice et de Tolbert Alexis, que 24 heures à l'avance, qui étaient déplacés, qui étaient traversés Gonaïve et qui ont été, euh, euh, disons, euh, dormis dans un hôtel non loin de la ville de Gonaïve. Viré dans la ville là, etc. etc. Télé National qui était là, d'après les rapports que j'ai eus en termes d'enquête, hein, en termes d'enquête, et ils ont fait Télé National descendre. Parce que le président, le, premier ministre Ariel Henry, monsieur décidé Li di nèg televizyon yo vin Mipana paske l pap vin ankò. Menm si se pa l premye minis ki avè aple, men lèjan ki te responsab la kominikasyon etsetera onivo de la primati. Te naj desann a 8 è 35 di maten, nèg Gonayiv yo wè kòtèj debake sou yo. Ils ont été surpris! E gen youn nan machin premye minis lan ki pran bal lè misye ap antre. Misye antre, pè a t ap fè mès la, misye antre, misye fè mès la. E jete la a regade a la televizyon, piske televizyon nasyonal desann. Tele nasyonal oblije chache yon lòt televizyon ki nan zòn nan pou yo peye pou yo fè retransmisyon an pou yo, pou yo menm yo ka prann sou li e Scoop li menm prann sou televizyon nasyonal, gen lòt televizyon ki te prann tou epi n ap gade. Pandan mès la, nou te tande bwi bal yo. Boww! Zam ap tire. Zam ap tire. Zam ap tire. Gen nèg ki anndan an k ap tranble, men vizibleman, atansyon, vizibleman gen 2 moun ki pa t ap tranble, Ariel a yon lòt moun ke m p ap site. Sa vle di tout lòt nèg yo ap konprann se yo. Èske ou konprann? Tout lòt nèg yo ap konprann se yo. Men Ariel, misye chita bon! Lè m ba l, mesye, nou ka pa t ap tande nou menm, ba l legliz la, pè a! Tanzantan ou wè gen yon nèg k ap gade sou kote. E Ariel pral sòti. La rèl pral soti, gon mo dòd ki bay, piske nèg yo ap tire, gon mo dòd ki bay, yo di nèg yo pou yo fon feu de protection. Tande non mesye, an analize, si nèg yo sou kòtèj la tap tire, pi fò vit machin tap eklate, gen anpil moun ki tap pran bal. Sa pa san blag. Non monchè se yon montaj. Bon menm si gen vip ki salòp hein. Non non non men. Yo pa ta ka al a sa. M pa kwè sa. Gade men gade gen de bagay yon moun pa bezwen di poukisa wap fè pèp la sa. Ou konprann non li pa nòmal donk m pap menm pase sou sa m. Men mentnan se premye pati eksplikasyon an. Ariel ale men depi Sen Marc yo te gen pote bloke kòtèj la pou l pat vini mesye nou tout te okouran. Donc, maintenant, l'analyse. Ariel pas fait discours hein, dans Gonaïve. C'est une défaite. Mais dans le même espace, Ariel arrivé assister à Mesla, c'est une victoire pou Ariel e yn defèt pou tou les artibonisyen y konpri defèt pou Youri Latortue. Paske te deyom nan fè pati de. Non, de evènman an, de evènman an. Donk defèt pou Youri, viktwa pou Youri paske li pa rive fèt, viktwa pou lòt senatè, lòt depite, lòt militan, viktwa pou lame revolisyonè ou entèl sèl sila, men defèt tou paske Ariel rive. Objektivman, men m poko fini fòm kontinye. Nan menm espas la gen sa. Ariel rive anwo a kanmenm. Par la suite, oui, moi, ou mwen, ou mèt rete la, tan nou ti moman, ok, eske nou la, oui, par la suite, Ariel, rantre l vin pale nan Pòtoprens. Men nou, men sa k vini kòm enfòmasyon pou mwen. Winter Etienne, misye di, zam ki te nan men li t ap tire sou Premye Minis, sou Legliz etsetera, se Jovenel a Mateli k bay li a tout minisyon. Winter Etienne tiye kandida Latibonit yo. Tout candidat à la qui passait, il était fait alliance avec PHTK, avec Jovenel. Donc les armes utilisées étaient utilisées en faveur de Jovenel, en faveur de Yuri, en faveur de Gracia, en faveur des autres sénateurs, des députés, des magistrats, etc. Parce que ces armes n'étaient pas utilisées seulement pour Jovenel, mais pour les membres du PHTK et ceux qui ont fait alliance veut ah, dire Winter ne peut pas nous prendre comme pour des imbéciles. sont utilisées contre le gouvernement d'alors mais ça se passe également dans les autres zones, dans les autres contrées, dans les autres communes, dans les autres quartiers. Ce sont des armes distribuées par les candidats pour les élections que les gens armés utilisent aujourd'hui, que ce soit à village, de l'autre côté, etc. Donc, c'est une victoire à la Pyrrhus, si n'est besoin d'attaquer, parce que si qu'on arrive, il va mourir, monsieur allé quand même. C'est pas un cap parler de radio pour dire allé pour comprendre 7 février, monsieur Bralé. Donc je ne sais pas si Moïse est pour le départ d'Ariel le 7 février. Moïse, bonsoir. Bonswa Gary. Kijanouye. Gary mba konesi nou tanen de bien. Nou tanen de bien ou pase bien? Mersi anpil. Mako. E nou sot òganize anpil aktivite nan nò peyi an. E m panse gon bagay ke m poko te fè. M poko te salye pèp ayisyen an men m t ap pwofite yon emisyon jan m te di l lan sitou moun onivo kapital lan e rès peyi an pou m te di yo m pa kwè gen kè kontan pou m te di moun yo bòn ane Men de preferans m te di moun yo kouraj. M kwè maten an nou te pale pou m te kapab fè emisyon sa a. Men avan m antre nan emisyon an Garry, m pa vle se lè moun mouri pou onore l. M pa vle sa. Ok? Piblikman e m retire chapo m salye Scoop, patikilyèman Garry Pierre Paul Charles. M viv sa k ap pase yo sa fè lontan. M gade ki kòman anpil moun nan kapital la te vle detwi nou. Men m pa kwè nou ta gen lajan pou n peye Scoop. Men anpil fwa Scoop konn parèt avèk verite yo pou l pote limyè pou pèp la. M kwè l te enpòtan. Premye emisyon m pral fè nan ane 2022 an. Sou yon stasyon radyo nan kapital lan, se Scoop. M kwè l te enpòtan pou m di tout moun ke sa ki anndan peyi an, ke sa ki aleksyàn peyi an. M te tyen salye nou sou antèn radyo Scoop FM. E fò m di w tou Gary, avan menm emisyon an kòmanse, Se tankou emisyon an fèt deja tèlman m wè moun ap distribye enfòmasyon sou radyo Scoop pou yo kapab enfòme moun a kilè emisyon an ta pral fèt. Entènot sa yo, m kontan m remèsye yo e sa touche nou e sa fè nou plezi. E m pat ka kontinye emisyon sa tou pou m pa salye jèn yo e anpil moun nan kapital lan, tout sektè yo. Avan menm ke m pale, m pral di sa m pral di la yo. M pwofite salye soti nan chofè taksi moto yo, pase pran moun geto yo, pran ouvriye yo, chofè kamyonèt yo, chofè otobis yo, pwa lou yo. E m salye tou anplwaye leta k ap travay men ki p ap travay vre. M salye moun swadizan klas mwayèn ki ozabra. M salye laprès. Nou salye lapolis nasyonal. Polisye yo m kontan m salye nou. E nou salye tout moun, pwofesè lekòl e tout sektè nan peyi an. Moïse Jean Charles pwofite pran. Moun ki anndan Pitit Desalin yo, nou pran yon minit pou n te salye yo nan tout dimansyon, ke dirijan yo ke manm yo, e tout lòt rès pati politik yo. Ane 2022 an s on ane spesyal pou Ayiti. Nou salye lemond, nou salye pèp ayisyen an, moun ki twouve yo nan tout, tout, tout kontinan ki sou latè. Depi se ayisyen w ye, nou kontan nou salye w, sitou moun ki ap viv Dominikèn, Chili, Brezil, Ajantin, Etazini, Lafrans, tout kote genyen ayisyen, son reyèl plèzi pou m salye tout moun sa yo. Bonswa Gary, Bonswa tout ekip Soup FM nan, nou pral pati pou yon emisyon pou n kapab famlyarize peyi an avèk ajannda nou, an menm tan enfòme yo sa ki gen la egzakteman. Bonswa tout moun e bòn ekout. Trè byen. E Moïse Jean Charles, anfèt ou sot tande entèvansyon Guy t ap fè. Donk nan analiz ke l t ap fè, nou te Gonayiv, donk premye janvye 1804, Listwa fèt kestyon endepandans e ou menm ou revandike kestyon pwojè Desalin te genyen, li te mete yon leta kanpe e pa rapò a sa ki pase la a, leta ki prezan a travè Premye Minis Ariel Henry e ki kite Gonayiv nan fason ke ou konnen an e pa rapò a jan Gary sot fè analiz lan, eske ou menm ou gen yon lekti de sa ki pase Gonayiv lan a la limyè de konba ke Kòm dabitid, tout prezidan premye janvye, tout leta premye janvye yo toujou ale Gonayiv e ou te ka toujou fè mobilizasyon pou anpeche Ariel antre Gonayiv. M pa konn si w ap tande m? Alo? Merci. Sa vle di kisa? Ariel te ka toujou fè tantativ pou l ale. Sepandan, ko w dakò avè l ko w pa dakò avè l, li rete yon premye minis e otomatikman ou ka pa dakò pou l vini, ou ka toujou mobilize moun pou anpeche l vini. Sa depan de rapò de fòs yo. Men lè w wè strateji w ap itilize an pa mache, se pa zam ki pou antre nan batay la. M ap tou di sa pou gran piblik la tande Moyiz Jen Chal byen, le peyizan de Milo. Pèp ayisyen, m ap di sa nan mikwo yon jounalis vedèt ke lemonn konnen e lemonn gen respè pou li, Gary Pierre Paul Charles. E Scoop, nan lè sa a, lè w ap pale ladan, m kwè anpil anpil moun ap tande ke isit ke lòtbò. Mezanmi, ann fè politik la yon lòt jan. Silvouplè, pèp ayisyen, lidè politik yo, an nou retire vyolans nan aktivite politik. Sa fè m mal, m tande gen yon moun ki t ap planifye pou Ariel antre Gonayiv, m tande yo tiye l. Ok. M pa kwè sa a li politik. Bagay sa yo pa politik ditou ditou. Bagay sa yo. se bagay bandi, bagay sa yo se bagay vagabondaj, bagay sa yo se bagay ki pa politik la ditou e Moïse Jean Charles swete popilasyon ayisyèn nan pran nòt. Dayè Gary, lè w pran yon inisyativ konsa Gary, ou bay zam pou anpeche yon bagay fèt. Lè bagay la fini, zam ou te bay yo, eske moun yo pral remèt zam yo? Nou pa konnen. Eske moun yo pral kenbe zam yo? Nou pa konnen. Sa vle di, an nou modènize politik lan, an n fè politik lan se ide ki fè l, se estrateji politik, se kominikasyon politik. Ou pa wè Moyiz Janchal, avèk bouch mwen, avèk rezo sosyo yo, avèk kominikasyon politik, avèk sèvo nou, n ap leve pyon pou n fè politik lan. Kesyon vyolans lan, an nou ekate l, an nou fè politik lan rete rapò de fòs. Paske, si nou di n ap goumen pou peyi an, se pa pou tèt ou n ap goumen. Ou pa bezwen antre nan tiye moun, ou pa bezwen antre nan kout zam. Bagay sa yo se bagay akayi, se bagay tan pase sa yo ye. Nou pa ka nan venteyinyèm syèk pou n nan ti bagay sa yo toujou. Afè zam mwen menm, Premye minis la ta prale Gonayiv tou, m pa konn pou ki rezon li ta prale Gary. M pa konn si w konprann. Men, si l ale, petèt, yo menm tou, si yo itilize vyolans, m kondane sa. Paske jodi an, nou pa ka nan vyolans. Kòman w vle pou gen yon gwoup moun, pou opinyon politik, pou kesyon pouvwa, epi moun ouvè zam sou yo? Tou le 2 bò. Ok. Èske, m pa konn sa w tande m Gary? N ap tande w trè byen. Ou mèt kontinye. Ok. Sa vle di, si ayè anndan on legliz, m te wè nan, nan, sou rezo sosyo yo, kòman zam ouvè lè ayè l ap sòti. Sa yo pa politik. Ki sa ki di, otomatik m gen opinyon politik pa m, m pa dakò avè w, epi se kout zam. Wa mwen menm Jovenel Moïse mouri mal nan fineray li m te ka toujou rayi sa Jovenel Moïse tap fè men m paka rayi l kòm moun pou m tiye l e pou sa wi mwen menm m tal nan fineray Jovenel la sa vle di map pale avèk klas politik la silvouplè silvouplè klas politik la sou antèn radyo Scoop FM ann modènize politik lan Pap kesyon kout zam, pap kesyon vyolans, pa leve men sou moun, pa atake moun ak zam. Bagay sa yo pap mennen nou oken kote. Depi se konsa l fèt, li vin pa tounen yon pwojè sosyetal, li vin tounen yon bagay enterè pèsonèl. Jodi an. Ke Ariel gen tò ke l pa gen tò la le Gonayiv, m kondane sa k pase an tou le 2 bò. Si gen moun tou k ap vin avèk zam otou de Ariel yo tire sou yo, èske yo pa t ka netralize yo? Si gen lòt moun tou ki pa te nan aktivite kont Ariel ki viktim, si gen moun tou k ap bay opinyon yo kont Ariel ki viktim, nou kondane sa. Nou kondane aksyon zam yo. E mwen menm, M ap di peyi an sa, m ap di jenès lan sa, klas politik nou an, li fatige. Gari li fatige. Li pa modènize, epi ou wè se yon pakèt bagay grav k ap pase. Dirijan nou yo, se moun ki kowonpi, yo pa vle rete san pouvwa, yo toujou ap chèche a nenpòt ki mwayen pou yo gen pouvwa. Nou, m kwè se. Pa konsa pou nou fèl mezanmi retire zam nan pou mwen silvouplè nan non desalin nan non moise jean charles map mande sou antèn radio scoop FM zanmi yo ann fè fair play ann fè fair play ou pa yon match football sa ka rive ou frapem nan match football m pa bezwen goumen avèw Ebyen lè sa a, se fè plè pou nou fè nan politik lan, nou pa bezwen itilize vyolans, e le fè ke ide m pa ka pase, m tonbe joure, epi m fè vyolans politik, vyolans kominikasyon, non, sa yo yo pa nan politik. Trè byen, Senatè Moïse Jean Charles, gen yon oditè ki fè remake ke yo felisite w paske w ap preche lapè, men nan epòk Jovenel Moïse ki te yon prezidan eli, ou te. Alinye nan liy moun ki pat vle li te ale Gonayiv yo e ou pat preche lapè pou moun yo te depoze lèzam pou l te ka ale. Eske gen yon chanjman oubyen eske se oditè an ki twonpe l? M pa tande kesyon an byen silteplè. Nan epòk Prezidan Jovenel Moïse ki se te yon prezidan eli, ou pat preche lapè pou moun yo te kite l ale Gonayiv. Jodi an ou preche lapè, yo di ou te akote moun ki te nan opozisyon ki pat vle l ale yo. Eske pozisyon gon ti chanjman ladann ou byen se oditè ki twonpe l nan konpreyansyon yo? Non. Fò tande byen sa m di depi nan debi emisyon an. M di ou Ariel gen dwa di l ap vin Okap. M ap di l pa ka vini. Men si rapò defans la pa an favè m epi l vini e pa kout zam pou m rale, m p ap fè sa. Depi genyen kout zam pral gen lanmò. Ò mwen menm kòm yon dirijan politik, M ka toujou di Ariel pa ka vini au Cap Haïtien. M ka toujou di Jovenel pa ka ale Gonayiv. Men pandan m di Jovenel Moïse pa ka ale Gonayiv, epi li antre Gonayiv. Lè sa a, rapò de fòs la vin pa an favè m. Paske rapò de fòs la pa an favè m, se pa kout zam pou m rale. Li pa bon. Li pa bon. E m swete. Jèn yo tou, oubyen dirijan lokal yo, pa kite lidè politik itilize nou nan sans sa a, li pa bon pou nou. Paske demen, se nou yo pral rele devan tribinal. Nan sans sa a, m ap pale avèk tout moun, sitou moun ki nan geto, moun ki nan vil yo, pa itilize vyolans sa yo, Alòske, si w se yon gwo dirijan, ou ka toujou mobilize pèp ou, mobilize anpil moun, di Ariel pap antre. Si Ariel rive pase l antre, lè sa rapò de fòs la pa an favè w, se pa kout zam pou w itilize, sa nou kondane l, e si gen tou lapolis oubyen tou moun ki nan ansyen militè yo fè vyolans, nou kondane l tou. Paske vyolans lan Kelkanswa kote li soti an, li pa bon. Map di ou, m ka toujou mande pou yon prezidan. M te konn di Jovenel Moïse pa ka vin nan Nò. Men, si l antre avèk foul moun pa l, e pa zam non pou m rale m tire sou pou m tire sou moun yo. Ki kote sa ap mete nou? Pa pa egzanp, ou tande gen moun ki mouri, gen dirijan ki te ap prepare pou Ariel ki mouri. Nou pa bezwen rive la. Nou pa bezwen rive la. Sèl bagay, mwen menm pou m anpeche w vini lakay mwen, Paske si wap mennen peyi an mal, map mobilize pèp mwen, map an fè gwo mobilizasyon, men si tout fwa ou rive antre, m pap rale kout zam, m pap tire kout zam. Sa pap mennen nou oken kote, okontrè, Mojichal di, ann modènize politik lan, paske mwen menm, se yon politik klasik m vle fè, m vle lanse yon lòt mesaj bay tout lòt peyi. Ou konn wè demokrat avèk repibliken ap goumen, Trump di l pap remèt pouvwa a, ebyen sistèm nan di non Trump ou paka fè sa non, Trump oblije obeyi. Sa vle di rapò defans yo pa te an favè l. Lè rapò defans yo pa an favè w, se sa k politik lan wi, ou gen on fason pou w konpòte w. Sa vle di kisa? Ou ka toujou eseye mobilize, si w wè ou echwe nan mobilize, ou pa gen ase moun, Ou pa bezwen tire kout zam, li pap mennen nou oken kote, paske ou di se pou peyi wap goumen, se pa bagay pèsonèl ou, ou pa gen dwa ap tire kout zam sou moun. Senatè Moïse Jean Charles, sou tan sou prezidan Jovenel, genyen an fèt anpil manifestasyon ke ou te anonse, ou te anonse yo, ou te patisipe nan yo, sitou loske. dola li te monte li tap bay goud la anpil souflèt. Alò, Senatè Moïse Jean Charles, nap rele w sou yon lòt nimewo kounye a la, sou 36 00 59 29 la. Vwala, m espere Senatè ap tande, donk nou pral rele li pou n fè yon ti pale avèk li e m panse ke se trè enpòtan. Pou ke senatè a li menm li ban nou de twa eksplikasyon puiske gen anpil moun ki estime ke gen de silans ke senatè a fè se ta yon silans konplis e yo monte gaz la yo pa wè l fè twòp reyaksyon donk pa gen twòp. Nou poko jwenn nou poko jwenn senatè a bon vwala vwala vwala dakò. Wi senatè. Dako Ronald Mwen mete Seskou Voilà. Très très bien Sénateur Yeah. nous sommes désolé hein donc Sénateur euh, Moïse. Ron- Ronald Sénateur Èske ou tande nou la a? Ok, Èske ou pou, pou tande nou nou fini sou pwen Sénateur? sa a, gen, gen yon bagay ke m te vle di nou. Dako. Nou sonje, lè m te nan Sena a, gon bato zam ki te vini Gonayiv. Pou kò nou, nou te pran le tan nesesè Nou konvoke, nou envite ni minis jistis, ni direktè polis pou nou mande yo kote zam sa yo prale paske se ansyen direktè polis lan ki t al eseye pran zam sa yo, kontenè zam sa yo. Men, majorite zam sa yo, y al nan geto, y al nan seksyon kominal, Pou anpeche moun manifeste. Pou anpeche moun bay opinyon yo. Ebyen, bagay sa yo kontribye nan mete Ayiti nan sa l ye la jodi a wi. M ap di dirijan politik yo, pa ba moun zam pou anpeche moun evolye sou le plan politik anndan peyi an. Kèlkeswa ou pa dakò avè m, gon fason pou nou fè l, pou nou kapab eseye rezoud pwoblèm yo, se pa lavyolans, Vyolans fizi, vyolans kominikasyon, m pa kwè sa ap mennen nou oken kote, mwen nan non pa m, m repete l ankò, vyolans p ap mennen oken kote, se pou n kapab eseye mennen batay politik lan avèk kominikasyon politik, avèk estrateji politik, avèk kominikasyon sou rezo sosyo yo oubyen nan medya yo pou n bay opinyon nou epi vann tèt nou yon lòt fason, men nou pa ka pran politik an otaj Pa janm fè sa lidè politik yo. Pa pran politik daso, pa pran politik an otaj, paske m pa dakò avè w, pou m montre ki moun ou ye, se vyolans. Sa pap mennen nou oken kote, li pap bon pou peyi an, se yon opinyon m bay la ki difisil, gen moun ki ka pa dakò, gen moun ki pap dakò, men m bay li, l ap bon pou peyi an. An n chita, an n pale, an n diskite, an n leve pyon pou n fè politik la yon lòt fason, men kesyon vyolans lan, li pap mennen nou oken kote. Senatè Moïse Jean Charles, e nou konnen ke ou se yon lidè de goch, e nan kad lan liy batay ou, ou pwouve sa nan peyi a tout moun wè li. E sou prezidan Jovenel, e te gen anpil desizyon ki pran, nou ta ko konn pran, notamman e nan epòk dola tap bay goud la anpil kalòt, ou te pran dèz inisyativ kote ke ou te fè de òganize de manifestasyon pou Egzije ke gouvèneman li pran de desizyon ki kab fasilite ke goud la li menm li gen valè pa rapò a dola a oubyen dola an li menm li desann. E ou konn mande moun yo tou fè de manifestasyon devan bank yo, piske m pa konnen petèt se analiz ou, ou te estime ke se bank yo ki a la baz. Men jodi a e nou wè ke gouvèneman Ariel la li pran desizyon li monte gaz la e tout analiz ekonomik ki fèt Yo Analiz yo montre klèman ke se yon desizyon ki pa o pwofi popilasyon an, sitou moun ki nan klas defavorize a. Nou wè an fèt ou gon silans sou sa a. Eske silans sa a gen de moun ki entèprete l kòm etan yon silans konplis? Ki sa w ka di nan sa, Senatè Moïse? Trè byen. Nou menm pitit Desalin yo. E sa k fè m kwè entèvyou sa gen anpil enpòtans, anpil anpil enpòtans. Sitou map fèl nan mikwo jounalis ki se pwofesyonèl pou mesaj lan pase byen e kesyon sa yo se kesyon ki vrèman pètinan ki ka ede moun yo konprann pozisyon nou oubyen tout sa kap fèt anndan peyi a. Tande byen. Mwen pa konn si nou tande m trè byen. M tande w byen. Ok. Tande byen. Politik pa gen aza ladan l. Politik e pa konsa w rete epi w fè yon deklarasyon Ou di e wap ou gon konpòteman non. Pa bliye lè Jovenel Moïse te monte m te bay 100 jou pou m te wè sa l tap fè. E kisa m te fè? M te konpile tout sa l te fè yo kòm aksyon. Lè mwen remèt la boujwazi peyi an ebyen premye moun ki pale yo m te tande yo. Men mwen menm m te konpile tout bagay yo. Apre san jou, m ekri Jovenel Moïse on lèt. M kwè Scoop sonje sa wi. M te batize l Les 17 faux pas de Jovenel Moïse. M pa kwè nou bliye sa. E m te ekri l plizyè lèt. Lè m fin ekri l, m di bon gason gade non papa. M ekri w pa tande. Ebyen bon, nou pral kòmanse mobilize anndan peyi a. Ariel fenk monte M pa ta ka kouri nan lari an pou m di e men opinyon m non. Fò m te pran ti tan pou popilasyon an wè avèk zye yo èske se Ariel kòm premye minis ap dirije peyi a oubyen l pap dirije peyi a. Ki sa k pase jodi an m pa konn si w okouran de nou lanse depi depi 2 janvye nou lanse wi bò Tour du Nord m pa konnen si w wè sa. Nou lanse nou menm pitit Desalin yo. Poukisa? Fò w te pran yon ti tan pou w gade èske efektivman gen desizyon k ap pran pou pèp ayisyen an. Tande byen kanpany, tande byen nou tout ki la nan mikwo radyo a. Tande byen wi. Jodi a, sak siman gentan 975 goud. Fè demi an gentan 825 goud. Fè twa ka a gentan 725 goud. Fè ka a gentan 125 goud. Tande byen wi! Gwo galon, sa moun yo rele, sa moun yo rele galon fonn nan. li gentan rive 970 dola ayisyen ok epi demi sak diri an li gentan nan 530 goud ok e demi sak sik lan li gentan nan 550 goud epi sak siman gentan rive nan 190 nan nan preske 200 dola ok. Gen plizyè kote l plis ke 1000 goud wi senatè. Kòman? Gen plizyè kote l vann plis ke mil gourd sak siman an. Wi, sa depan. Nan Nò, nan Nò, nan Nò li gentan nan mil goud. Ok. Ok! Kounye a kisa k pase? An nou pran gaz lan. Tande byen wi peyi an. Or Premye Minis Ariel te gen yon sèl misyon, òganize eleksyon nan peyi a. Tande byen wi. Bon, kòman pou Premye Minis Ariel Li gen pou l ta òganize yon sèl bagay nan peyi an se eleksyon. Epi premye minis Ariel antre nan bagay gaz. M pa konn si w konprann non. Men, laboujwazi, tande byen wi peyi a, m ap pale pale avèk nou la pou nou konnen sa k ap pase byen nan peyi a. Jounalis yo ban m yon ti tan m pale ak peyi a. Peyi a, nou sonje m te fè yon deklarasyon. Lè peyi an te bloke pou gaz, machin pa t ka monte, machin pa t ka desann. Sa genyen twazan, depi m te di peyi an, nou pral rive yon kote, pwofesè lekòl yo p ap gen gaz pou y al fè kou, lopital yo p ap gen gaz pou yo fonksyone, m te di, gwo machin pwa lou yo oubyen machin k ap transpòte pwodui ki soti nan mòn yo p ap ka vini Pòtoprens e nou pral rive yon kote. Lapolis pap ka bay sekirite paske pap gen gaz se paske m konprann dosye gaz la byen peyi an lè nou wè te gen rate gaz lan se te laboujwazi ki tap bal presyon laboujwazi di gen yon pati yo pèdi nan pwofi yo Jovenel Moïse te retire l yo di non sèlman fò Ariel ba yo tout pati sa Dezyèmman, fò Ariel double pri gaz la pou yo ankò. Peyi a tande l byen wi. Mwen menm ki fè deklarasyon an, olye sendika yo te tande m, olye moun k ap pale yo te tande nou, eskize m, kisa yo fè? Yo fè tankou yo pa tande. Kounye a, se lè gaz la fin monte, epi ou tande sendika pale adwat sendika pale agoch epi mwen menm moun Montana antre nan dosye gaz moun nan palman antre nan dosye gaz pou yo fè kapital politik men se pa te pale ap pale pou peyi an enben nou menm lè n te denonse l yo pa te pran okin mezi enben finalman yo vin kounye a ap pale alòske gaz la fin monte m pa okipe yo nou menm nou mande peyi an avèk desizyon Ariel pran an, m pa kwè n ap ka gade sa konsa, paske Ariel pa gen lòt misyon, men l rive nan monte gaz, ki dwa premye minis lan pou l monte gaz, m pa kwè sè sa se wòl pa l. Jodi an, nou pitit Desalin yo, nou kondane sa, e m mande peyi an prepare nou, m pral nan kontinan afriken an, m ap pase twa ou kat jou, vini m vini, Ariel mèt kòmanse ranje kòl paske li pa te gen misyon poul vin antre nan dosye sa yo. Ariel gen sèlman poul bay sekirite e poul òganize eleksyon anndan peyi a. Se sa ki wòl pal. Men mezanmi èske w kwè nou Moïse Jean Charles nou te ka dakò avèk yon bagay konsa? M pa kwè sa. Nou pa kwè sa. Se sak fè nou di ou bagay nou, aktivite nou fè Trou di Nò se pa yon aktivite pa aza non. Son aktivite k nou te bezwen vorme sa l klè bay tout moun. Nou bezwen voye ba Montana. Nou bezwen voye ba moun k ap reyini nan palman an. Nou voye bezwen voye ba eh premye minis Ariel. Nou bezwen voye l bay anbasad yo, kò gwoup. E nou bezwen voye bay tou laboujwazi avèk mesye politik yo. Pou nou di yo nou menm nou p ap jwe. E sa k fè M di ou, nou kondane sa, men nou pa ka pète kouri tankou 1 moun fou al pran desizyon politik, woy woy, san n pa konnen kote n ap mennen pèp la non. Ou wè, moman an rive kounyè a, nou anonse lakoulè depi 2 janvye 2022 nan tou di nò vil kote ki gen anpil difikilte pou nou, men se la nou te nou te vle òganize aktivite an pou n te lanse yon mesaj bay tout moun, non sèlman moun ki isi, men moun tou ki lòtbò. Senatè Moïse, e ou sou Scoop FM, se la radio des grands scoops, èske ou ka bay peyi a yon scoop puiske nou konnen ou se yon fen obsèvatè, tankou ou te fè l sou Jovenel Moïse, ou te ba l yon tan de gouvènans, d'administrasyon kote ke ou te enumere, ou te prezante a peyi a les faux pas, les 17 faux pas de Jovenel Moïse. Mentnan ou ka bay peyi a on scoop les faux pas du PM Ariel Henry e egalman les bonnes directions de E. du PM Ariel Henry. E koute, peyi a tande byen, m sou Superfm ansanm avè n. Lèt la pral jwenn Ariel Se vre m sou scoop men m pa ka bay scoop lan. Tande byen. M pa kwè l ap pran tan. Avan menm ke m pati, nou pral ekri Premye Minis Ariel fòmèlman e nou pral denonse lè 17 fo pa d'Ariel. Tande byen wi peyi an. Nou konpile yo e nou pral ekri l Deja, nou kòmanse denonse kèk twou di nan. Kòm kesyon sekirite an, CEP an, yo pi vital. Men an menm tan tou, nan emisyon m kòmanse avèk nou an, lè w wè m di w sak siman 975 goud, Ba fè twa izyèm nan, li van, ba fè twa ka a, li vann 725 goud, ba fè demi an, li vann 825 goud. Ebyen, se vini m ap vini. Epi tou, lè m di w, ti mamit, demi ti sak diri an, li vann 530 goud. Ebyen, gen yon bagay nou vle di la. Ok? Demi, menm di 530 goud, 500, 530 dola, demi ti sak diri an. ok demi t sak sik lan tou li vann 550 dola ebyen nou menm lè ou wè nou kòmanse la se sak politik lan wi ou pa ka antre voup fòw trase yon trajektwa avèk pèp lan pou yo konprann demach ou yo pou yo pa di se rayisman pou yo pa di se frisyasyon pou yo pa di se movèz fwa fòw fè demach lan yon demach klasik avèk popilasyon an Nou pa ka fèl tankou wè tout moun, tankou se moun fou, ah non! Wè, nou kòmanse a zewo pou n grandi avèk pèp ayisyen kote nou prale an. Sa vle di, nou menm, nan 17 fo pa Jovenel Moïse ke m te denonse yo, Ariel gen tan sou 13 oubyen 14 fo pa. Ok! Disi moman pou l voye lèt lan, l ap gen tan rive sou 17 fo pa a. An n pran egzanp, lè Ariel, pa egzanp, Li pran gaz la, epi li remèt laboujwazi on pa, bay laboujwazi on pakèt avantaj. An, kòmsi e pa fò pa l ye? E pa fò pa l ye? Hein? Pa Seri de gen sekirite, manifestasyon e ap pa fò pa l kòmanse ye? kilè? Kilè Senatè? Seri de manifestasyon kontr e fo pa sa yo, kesyon gaz la, kesyon dola sitou, m konnen ke sa se cheval batay ou ke l ye, men m wè Klè. dola lan ap vale tèren. E 110 la wi Senatè? Ekoute, Pou dola a, m te di peyi a yon bagay. M te di yo m pral goumen sou 2 ang. N ap goumen yon kote avèk bank yo ki yo menm ap kraze peyi an, men m te di yo tou e nou gen yon lòt fason nou pral eseye rezoud pwoblèm nan. N ap al kreye pwòp monè elektwonik pa nou ki se Bitgoud. Jodi an, anpil moun ap tann Bitgoud lan, nou te gade konjonkti lan, E ki fè nou pa t lanse e nou wè nou pa ka ap tann konjonkti a mennen nou, nou pral lanse. Tande byen, Scoop FM, strateji politik nou ke m esplike nou la yo, nou pa ka pete kouri non. E m ap di peyi a tou, lè n gade tout bagay sa yo, m te di pèp lan pare yo pou yo manje zèb, Paske modèl moun nan ki pran peyi yo, modèl sa k ap fèt la jodi yo, se pa bagay rizib non! E, Scoop, ban m twa minit ki sa m te di e m ap fè yon ti rapèl pou yo. Pa gen M te pwoblèm, di peyi Senatè. an, yon lòt ekonomi ke mwen menm m te pwopoze yo, sitou nan moman kanpay mwen an, se li ki bon pou Ayiti. Se sa ki fè, Scoop, Se sa ki fè, nou, nou Scoop, nou pwopoze nasyon an yon lòt Leta wi. Nou pwopoze nasyon an yon lòt modèl ekonomi. Jis pou nou sòti nan maray ekonomik sa nou ye la jodi an. Scoop, ou wè nou, nou lagoch, nou pa planifye menm jan avèk ladwat non. Pa raple moun pase fò m pete kouri fonse de, non! Ou wè planifikasyon nou la dwat. Planifikasyon la dwat, li, ki sa l ye? Li entèvansyonis. Mwen menm se la goch m pa ka fè l. Paske depi w wè la dwat ap planifye kèlkanswa bagay lan, konnen gen yon pwoblèm ki rive sou yo. Ok? Y ap fè operasyon kout pwen, nou pitit Desalin, nou pa ponpye, nou pa pote nan operasyon kout pwen. Alòske nou la goch Lè n ap planifye, w ap wè nou planifye di n fason sistemik, avan menm pwoblèm nan li rive sou nou, avan menm li manje nou, ebyen ki sa nou fè, nou planifye nou pou li pa tounen yon veritab pwoblèm pou nou. Nou vle rasire sitwayen yo scoop! Nou pa pral mete peyi a nan yon sitiyasyon kawo nou menm. Jodi an, lè n chita sou yon modèl ekonomik kapitalis, se nòmal pou y ban nou lavi chè, se nòmal pou yo pran dola y ap manje nou, se nòmal pou yo wè yo menm, pase kapitalis la, li chita sou yon modèl devlòpman ki ba w twa bagay, li ba w kwasans, se nòmal pou yo fè sa avèk bank yo, li ba yo mèt enfrastrikti pou yo fè lajan, epi yo ban nou mache an, ebyen nou lagoch, n ap sòti peyi an nan sa l ye la a. Tou lè 3 bagay sa yo se pwofi y ap chèche. Nou lagoch, nou pa p chèche pwofi. E, jodi an, lè nou menm, nou pral kreye yon lòt sosyete, se pa mòd sosyete sa nou pral bay. Se pa mache ekonomik lan sèlman ki pral detèmine lavni nou. E, kapitalis lan, li pa teni kont de lavi moun. Li pa teni kont de limanite. Li pa teni kont de devlopman entegral. Sitwayen k ap tande m sou antèn Radyo Scoop jodi an, Kesyon poze m sou kesyon dola a, m travay sou sa deja, men se pa mache kòmsi bay fè moun pwomès non. Nou nou n ap bay yon veritab altènativ. Altènativ nou an se pou n mete sitwayen yo an konfyans e an menm tan tou jodi a nou di Ariel li pa ka pa ban nou CEP paske fò nou gen otorite ki gen lejitimite pou nou reginarize sa ki la a. Fòk nou gen palman, fòk nou gen majistra, men se pa mach ekonomik nan tou ki pral vini bay tòl, bay lajan, bay motosiklèt, bay ze, se pa yo non! Nou, jodi a, n ap repete sou antèn Radyo Scoop, depi Ariel pa ban nou sekirite, depi Ariel pa ban nou CEP, Ebyen, li pap ka rete nan tèt peyi an 7 fevriye. Epi nou tout di sa tou, se pa mache ekonomik nan ki pral ban nou altènativ politik la. Se inivèsite yo, se medya yo, se klas politik, klas politik onèt e klere an wi. Ok. E se pèp ayisyen an ki pou bay altènativ politik la. Paske dinamik mache an, li aleyatwa. Koman w vle pou m pran yon kès yon mache ekonomi, se nèg k ap vann diri an, se nèg k ap vann savon an, se nèg k ap vann bongou an, se yo ki pou bay prezidan oubyen palman. M pa dakò sa. E sa k fè nou di pèp peyi an, nou p ap kapab jodi an pran mache ekonomik nan pou l asire demen nou. Ou pa ka pran sa jodi an kòm yon bagay ki sèten. Paske mache a li pa yon bagay ki si. ok e sak fè nou menm nap repetel ankò bagay ki ensèten wap kondisyone egzistans moun avèl li pa bon pou ayiti non nou vini kòm lagòj ou wè sa kowonaviris lan ban nou lefèke l parèt pri gaz monte pri tout bagay monte alòske sou gon leta ki stab menm si gen kowonaviris ki vini li pa pral boulvèse mache an Nou pa ka fasonnen legzistans lòm avèk mache a, avèk lajan. Jodi a w nan yon peyi, si w pa gen lajan, ou pa ka ale lopital menm si w malad. Nou pa pral kenbe bagay sa a pèp ayisyen. Senatè, an palan de lajan, Senatè, ou sot denonse gen yon ansanm de moun k ap bay ze, k ap bay tòl, k ap bay klou pou fè pèp la sòt. Ou menm, ou bay pèp la yon kòb, yon lajan ki se bit kòb. E nan ki nivo sa ye? Ki lè l ap rive nan pòch pèp la? Kob sa nan ki nivo li ye? Bitgoud Bank Santral gen Bitkob Bank Santral e banm banm banm banm pote yon ti esplikasyon sou sa Bank Santral gen Bitkob Pitit Desalin gen Bitgoud e pa Pitit Desalin Pèp Ayisyen gen Bitgoud Bitgoud lan Èske l nan pòch li deja? Li la li la sou apre apre emisyon an epi ou rele m ou di m ou ta renmen ouvè kont ou nan Bitgoud Nou sèlman poko fè lansman ofisyèl lan parapò konjonkti ki la jodi a Poukisa nou poko fèl nou tap gade kòman poun kapab lanse men nou pata renmen pwoblèm ki gen nan katye popilè yo poun al eseye enstale nou epi sa pral kreye pwoblèm alòske nou fè lajan an an premye sitou pou moun ki nan geto yo pou klas mwayèn nan ki dekapitalize epi pou jèn yo ki soti andan inivèsite yo ki pa gen kredi avèk dyaswa ki bezwen antre isi ki pa gen kredi. Jodi an tout bagay gentan ok Scoop nou gen tout bagay ki ok lèw fini la a nou ka kominike epi wap dim ou ta renmen ou jwe on kont nan Bitgoud e jodi an si moun yo tou ta vle antre nan transfè nou ka edew pou nou diw men kòman pou nou fèl si moun yo vle rete kole avèk kesyon bank tradisyonèl yo sa se yon se sak fè nou Se nou sitwayen yo, m repete l ankò wi, ki pou oryante mache ekonomik la. Men se pa mache ekonomik lan ki pou oryante nou sitwayen yo. Depi se konsa nou kite se mache ekonomik lan k ap oryante nou, nou p ap janm soti nan sitiyasyon nou ye la a. Se sa ki fè nou pwopoze nasyon an yon modèl ekonomi de pwosimite avèk lòt fòm bank. yon lòt modèl ekonomi ki solidè pou n pa rete nan kesyon dola k ap manje nou, pou n pa rete nan kesyon dola k ap pran desizyon pou nou. Mache ekonomik nan, nou fatige avè l, nou bouke avè l, se nou menm menm ki pou pran desizyon nou, se sa k fè n ap travay e se fè nou skoube fè n. Nou pa antre nan Montana, paske Montana m wè l genyen 3 kategori moun. Li genyen kominote entènasyonal la, paske m tande Daniel Foot di se la l ye, e l menm pale sou sa. Dezyèmman, li gen yon ansyen prezidan, m pa vle site non l papa, ki nan Montana. Twazyèmman, li genyen gren moun ki te gen GNB yo ki Montana. Sa ki fè mal, ni ansyen prezidan sa a, ni moun GNB yo, yo toule de t ap goumen 2004, pèp t ap mouri. E pa vre? Yo te koz pèp la mouri tou le 2 kote. Jodi a blan fè yo antann yo pou yal fon bagay ansanm Montana epi yo di yon tranzisyon 4 an. Nou pitit Dessalines, tranzisyon 4 an li pa bon pou pèp ayisyen an. E Kounye a gon lòt akò ankò ki se palman. Nan palman an gen yon lòt ansyen prezidan ki ladan l, gen ansyen premye minis ki ladan l, gen tou palmantè ki ladan l, e gen ansyen senatè ki ladan l. Nou, nou di nou pa ladan l. Epi tou nou wè ayè gen yon twazyèm akò, yon akò gouvèmantal kote anpil pati yo y al siyen pou gato. Nou pèp ayisyen, nou pa nan yonn nan yo, yon sèl bagay nou mande sou BFM, sou silteplè, nou mande yon sèl bagay, se pou premye minis Ariel konnen, Toutan nou pa gen otorite ki gen lejitimite, pa gen oken peyi ki pral siyen akò avèk nou, pa genyen koperasyon ki pral devlope ansanm avèk nou, non, nou di klèman, se pou genyen sekirite, se pou yo ban nou yon CEP. Si w ap tann y ap di w si m pa fèb, m pral denonse kominote entènasyonal lan, m pral denonse sa m rele e yon ekip moun politik, m pral denonse moun ki nan akò Montana yo, m pral denonse moun ki nan akò nan palman an, yo deside pa fè eleksyon, m pral denonse laboujwazi, yo deside pa fè eleksyon, apre on sondaj kominote entènasyonal la fin fè avèk laboujwazi pa rapò fason yo wè nou pozisyone nou nan sondaj la, yo pè Yo menm kounye a, yo t ap pale de eleksyon ennan, dezan de sela, kounye a yo deside pou yo pa fè pou yo pa fè konsèy elektoral lan, e se yo menm ki kreye ensekirite jeneralize sa a, ebyen sou antèn radyo Scoop FM, Moïse Jean Charles, nan non pèp ayisyen an, nou vin denonse ensekirite fabrike sa a Peyi a konprann wi, peyi a konprann wi, lè nap fè kidnape medsen, lè nap fè kidnape chany, lè nap fè kidnape moun kap fè fritaj nan lari an, yo vin avèk on koze 17 ameriken yo kidnape, se pa vre non pèp ayisyen, son fason pou yo pa fè CEP, pou yo pa fè eleksyon andan peyi an. E bon, gen anpil moun ki di yo pa kwè w paske anpil tan la yo wè w pa janm al fè manifestasyon devan anbasad amerikèn ankò. Ta sanble tout bagay ok avèk an fèt lè ameriken. Yo di ta sanble ou regle tout afè w avèk lè ameriken paske yo pa tande w pale de sib aktivite sa yo ankò. Si yame ke yo te pou moise jean chal ebyen yo ta dakò eleksyon an fèt kounye a se yo menm ki di pou konfè se epe tande byen wi sa vle di lè nou se moun se jounalis lè ou pale avèk lidè politik lan sal di an fòw pranl omo jiskaskel pwouve le kontrè m te diw tou ou paka leve tankou yon moun fòw kouri nan lari an non lè mwen menm m pran lari an son kote nap mennen pèp ayisyen an wi. Nou pa ka mennen pèp ayisyen an nou pran yon desizyon ki nefas si n fè jodi a yon manifestasyon ok a ki a ki enterè 2 semèn 3 semèn de sela se kounye a kondisyon yo reyini pou n fè leve kanpe an pou ki sa pou ki sa an padan pandan ke montana ap chofe e se lèd moun ki montana. Epi, Daniel Foot gentan anonse Montana pral monte, epi mwen wè jan sa vin antre nan manifestasyon pou m ankouraje Montana, egare m ye? Epi, palman menm tou gentan prepare afè yo pou yo monte. Nou pa nan kesyon Ariel, nou pa nan kesyon palman, nou te mande sekirite, ban nou CEP. Yo pa ban nou sekirite, Yo pa ban nou CEP, kounye a se pa ni Montana, se pa ni Ariel, se pa ni palman kap pran desizyon politik sa a, se nou menm pèp ayisyen yo, se nou menm pitit Desalin yo ki pral kanpe! Nou pral kanpe pou nou pran desizyon politik! Nap chavire ni Montana, nap chavire ni anbasad, nap chavire ni gouvènman, nap chavire ni palman! paske yo tout se afè yo ap regle, nou estime ke nou pa bezwen konnen ki moun ki ta vin ban nou CEP, te gen yon premye minis an plas, nou te di l, ban nou CEP, ban nou sekirite an premye, li pa ban nou ni yonn ni lòt, ebyen moman an rive e kondisyon reyni, jodi an ou pral wè tout kalite manifestasyon fèt devan anbasad la, e w pral wè tout manifestasyon yo, sèl bagay, sou antèn radyo Scoop FM, Moise Jean Charles pap bay zam, m pap lòk peyi, epi tou m pa pral anpeche enstitisyon yo fonksyone. Non, nou pral leve kanpe, m pa pral bloke sitwayen lakay yo. Nou pral leve kanpe avèk sitwayen yo pou n egzije, dayè nou bay yon delè, delè nou bay lan, delè nou bay lan avan menm ke l rive, n ap kòmanse leve kanpe e si w t ap swiv sa k pase nan depatman Nòdès peyi a, m pa te kanpe bay yon ti konferan oubyen fè entèvyou sèlman non, nou pale devan plizyè dizèn milye moun pou n di yo men sa nou pral fè e nou te mande moun yo leve men pou yo apwouve desizyon nou an avan menm nou lanse kòm konsilte Baz an nou, fò nou konsilte pèp lan pou n wè èske yo prè ansanm avèk nou. Si nou ka lanse, w ap tounen yon jeneral san sòlda si w pa fè l ansanm avèk popilasyon an. Dakò senatè. Anfèt, senatè, eseye reponn kesyon sa a. Alò, w ap on ti jan reponn André Michel, sètènman, e egalman senatè Youri Latortue, ki te di piblikman, E le ministre de l'interieur se minis pitit Dessalines e dènyèman loske e gouvèneman fin monte yo tap poze kesyon a fèt a Andre Michel ki son ki yn andan gouvèneman sa li di bon li menm li li te di pèp la sa deja depi yo nan gouvèneman yap dil E yo gen Rika Pierre e se yo menm ki mete l bon tout moun konnen se manm SDP e Litz Quitel se minis enteryè pa w se pitit Desalin ki mete l donk nan sans sa a gen anpil moun k ap tande la ki di ekoute sa w ap di la se diskou pa p gen ankenn akt w ap ka poze ki sensè ki marye avèk diskou a sa w ka reponn de sa? E pa prensip wi ki fè m ap reponn kesyon an ou konn poukisa? Lefèke m soti nan pwovens Mo yo tande nan pwovens, yo pale jan yo vle sou nou, yo di sa yo vle. Nan ta ka se te lakay ou menm, moun ki rele Kitèl lan, li te di ou, nan emisyon w menm wi, li te di ou lè l ta pral Minis yo te rele l, li te mande m konsèy, li te di, m te di l pa antre nan bagay sa, si antre nan bagay sa li pap ka soti, paske l pa tip de moun pou vin Minis Enteryè peyi a. Fò w gade moun k ap pale yo wi. Fò w gade ki moun yo ye. Èske se moun de byen? Èske se moun ou ka fè konfyans? Oubyen se moun ou pa ka fè konfyans? Sa vle di, pèp ayisyen devan so wi Scoop. Kòmsi pèp ayisyen an, jèn yo, yo pa konprann sa? Sèl bagay, m ap di w tou sa. M ap di w tou sa. Sou antèn Radyo Scoop. Scoop! Moyiz Janchal pa prezidan. Moïse Jean Charles pa premye minis. Moïse Jean Charles pa direktè jeneral. Moïse Jean Charles pa gen lajan Fon Petro Caribe nan men l. Moïse Jean Charles pa gen lajan ona nan men l. Moïse Jean Charles pa gen lajan CEHA nan men l. Moïse Jean Charles pa genyen lajan Unibank yo nan men l. Se pa mwen ki kreye Unibank. Se pa mwen ki kreye Sogebank. Se pa mwen ki kreye Capital Bank. Se pa mwen ki kontwole bnc. Se pa mwen ki kontwole brh. Se pa mwen Fon ki kontwole mache ekonomik nan, se pa mwen ki enpòte fè siman dayiti, se pa mwen ki pran kredi peyi an, se pa mwen ki gen lajan fon pou le devlopman endistriyèl nan menm, FDI, se pa mwen ki pran kòb leta a, epi m sèlman yon senp peyizan Milo, epi se mwen jounalis ap atake. Scoop, lè w tande koze sa yo ap di, lidè sa yo ki di la pa di l pa aza, men sa yo fè, ban m tou pale avèk peyi an, 2014-2015, Yo te fè menm bagay sa a, e se sou Scoop menm wi bagay sa a konn ap pale, e m kon sonje yo te fè menm bagay sa a ak e swadizan minis afè sosyal. Otomatikman m te di m pa bezwen l, yo ban yon moun ki bò kote m li. Epi se nou menm moun klas mwayèn ki se jounalis ki sanble m, n ap repete sa vakabon ap di, pou jwe nan tèt pèp la e ki ban nou rezilta sa yo nou gen la jodi a ki koz anpil moun te pran nan kou an ki koz jodi a nou tonbe nan sitiyasyon sa a Nou pa repete jounalis l mwen non yo senatè yo poze w peyi kesyon sou an. li. Kòman? Yo pa repete l yo poze w kesyon sou li pou eklèsi an fèt. Yo pa m pa kwè yo repete l ou pa janm tande m di sa mwen menm. Ok bon m dakò m konprann Yeah, yeah. mèsi mèsi men Dakò. ban m tou di sa yo te fè l se pou yo te destabilize m ban m tou pale avèk peyi a Gon minis yo mete minis planifikasyon ou konn poukisa yo metel se pou yo di entèl entèl ansyen senatè pitit Desalin alòske minis la se lèdmim depi lèl fin eli m te dil pa m te di pa pran kes pa pran kesn sena a li dim li pap okipem lal kestè depi lè sa gen pwoblèm dezyèman ou pa wè ki moun yo te pran pou mande pou gaz monte swadizon moun ki konn bò kotem se pou yo di bon men Moïse Jean Charles di M pa konn si w konprann non. Twazyèmman, twazyèmman, m te kwè jodi an, mwen m sòti Milo. Ok. Soup! Ann di yon ti laverite. Èske w kwè yon gouvènman tèt kale pral pran minis jistis, menm moun ki minis jistis la yo mete l minis enteryè, oubyen menm moun ki te minis enteryè la yo mete l minis jistis, epi yo pral ba le peyizan de Milo tout gou avantay sa nan peyi a? M pa konn si nou konprann non. Men, sa ki fè m fyè jodi a, jenès ayisyèn nan konprann. E, jodi an, nou rive yon kote, pa gen anyen ou ka di ankò. Se sa k fè mwen menm, m ap tou di nou sa. Mwen menm, yon endividi, jodi an, pa ka sove peyi a. Peyi a, tande byen wi Scoop, se, tande byen wi, m ap di nou, se yon panse byen atikile ki ka ede peyi a e ki pa, tande byen wi, ki ka anonse plizyè pwojè, men pwojè sa yo, si w pa byen atikile sa w ap fè yo, diskou yo, ou p ap ka bay nouvèl Ayiti a. Yo santi gen yon nouvèl Ayiti k ap vini, jodi, Yanscoop, Anplis de pwoblèm, pwoblèm politik, pwoblèm jewopolitik ke nou gen la yo, m gentan konprann gen gwo boulvès nan imc la, men lagoch pa p avanse. Nou gen tout pwoblèm sa yo se vre, pwoblèm entèn, pwoblèm entèn neyokolonyanism ki jodi a pwoblèm sa yo rive sou nou wi e yo kòmanse nan tout dimansyon nan sosyete a, men yo santi. Gen yon pa kap fèt. Poukisa yo wè Ayiti gentan ap pale avèk tout peyi? Ou wè, m pa ka pèdi l. Nou gentan pale avèk anpil peyi nan mond lan. M sot tande w di Ameriken, nou pa kont blan, nou pa kont Ameriken, men nou fache fason y ap mennen peyi a. E sa k wè w wè Ayiti? Nou gentan pale avèk anpil peyi. Nou pale avèk Kiba, nou pale avèk Venezyela, nou pale avèk Larisi, nou pale avèk Lachin, nou pale avèk Enba Ameriken yo. N ap pale ak tout moun nèt. Sa ki vle ede Ayiti, sa ki vle Ayiti chanje, se zanmi nou. Sak fè vle Ayiti chanje, yo pa zanmi nou. Epi Exactement, fòm Sénateur anonse w Moïse tou, Jean-Charles. a fòk Sénateur, poze m kesyon an, fòm oui anonse w tou, Sénateur. nan Maintenant. 3 4 jou, nou pral nan kontinan afriken an pou n al rekoud, resoude Ayiti avèk Lafrik, paske nou s on plim ki soti nan kontinan afriken an ki tonbe an Amerik. Très bien. Sénateur, e kòm ansyen Sénateur, pozisyone w pa rapò avèk deba k ap fèt, èske Sénateur yo, èske PM Ariel Henry ap voye w ale dezyèm lendi di mwad janvye, E de sèt ane? Han, oubyen èske se an 2023? Ki pozisyon ou menm ou genyen e ki jan w deja wè 7 fevriye k ap vini an? Trè byen, mèsi. Mezanmi, kesyon senatè yo se yon senp fòmalite. Yon senp fòmalite l ye wi. Bon, tout moun te kanpe di manda Jovenel Moïse fini. Gon gwoup senatè ki te gentan ale. Depi 2019, Scoop! Lè m pa fè entèvyou avè nou an, fò nou pale mwen tou wi. Premye moun ki te nan Sena Repiblik la, m te konstate ke pa prensip, pa lalwa, pa sa konstitisyon di nou, manda m te fini, m retire kò m, malgre tout moun te verite m, m di bon mwen m ale. M te gen senatè pa m, m te di yo retire kò yo nan Sena a. M te ansanm avèk yon gwoup senatè nan opozisyon. Ex kote n ka jwenn bit goud la. Tande m byen map pale avè nou m mande nou ekonomis ayisyen yo ifoke nou reoryante tèt nou paske ekonomi an chanje sou nou la nou pa wèl Tande byen wi. Wi men senatè si gon reyoantasyon se leta k pou ba li l, m pa kwè se yon endividi ni ekonomis yo k pral ba li l non. M ap rive, m ap rive sou ou, m ap rive sou ou. Anpil ekonomis se lekòl de Chikago ki oryante yo oubyen prensip de Goul ki oryante yo. Eben jodi an ekonomi an chanje Genyen la teknoloji ki vin parèt, nou rate plizyè revolisyon ki fèt nan mond lan, ke revolisyon endistriyèl lan, ke revolisyon vè lan, ke revolisyon teknoloji an. Nou nan fen moman an pou n ta rate l. Enben, nou pitit Desalin yo, nou di, Hum-hum! Sa k pase? Ou pa wè Ameriken te di dola pa gen dwa rive Venezyela? Venezyela tonbe. Enben, Venezyela vin avèk yon monè ki rele Petwo, ki son lajan elektwonik. Epi tou, gon lajan, gon monè elektwonik ki rele Bitgoud, Bitcoin jodi an, ki pran lemonn. Ameriken yo fè tout sa yo konnen pou yo bare l, yo pa kapab. E jodi an, ou sonje genyen prezidan Bank Mondyal la, si m pa twonpe m, li te di fò w teni kont de lajan elektwonik sa yo, yo revoke l pou sa. Enben, yo retounen tande madanm nan wi, pase l gen rezon. Nou menm ann Ayiti, se pa nou, piti sa n, ki ta dwe vin avè l. Bank santral genyen anpil anpil tan lap pale de yon lajan elektwonik la boujwazi di m ou pa ka vin avèl bank santral ebyen nou menm pa rapò e fason nou konprann politik nou nan teknoloji nou eklere nou gen anpil kontak nou nan mond lan ebyen nou deside vin avèk yon pwòp lajan ki son lajan elektwonik ki pa sèlman lajan ayisyen m ka di ou tout mond lan gen dwa sèv avèl ebyen jodi an si ou fè fèm m te wè sa te rive janm at Aristide Jan Lataris te di, l ap make pa Chalmay Pelateman, epi l prezidan, kote l al chèche kòb nan men bid, nan men Bank Mondyal. Yo di Ayisit, n ap ba w kòb wi. Yon fwa Ayisit fè tout tan yo pa bay seng kòb. Sa se 1. Dezyèmman, yo di pou yo fè lajan pou nou, gwo peyi yo wi, Ameriken, Angletè, yo di pou yo fè lajan pou nou, Fò ke nou gen kakawo, fò nou gen pit, fò nou gen koton, fò nou gen tout kalite bagay pou yo fè lajan pou nou. E pa vre? Alòske, nou pa gen youn nan bagay sa yo, yo detwi yo. Epi kounye a yo di, yo pa ka fè lajan pou nou, men y ap prete nou lajan. Yo fin prete nou, yo pran l ankò. Enben nou di, Mh! N ap fini avèk lèsklavaj finansye! E pou sa nou lanse Bitgoud nou menm. Kounye a, Bitgoud lan, s on lajan elektwonik, Li pa, ou pa, okontrè, li anfas bank. Okontrè, li anfas Leta. Nou, se yon lajan ki vini, ki kapab ede peyi an. E ki sa k lajan? Yon lajan se kantite adaptasyon ke w genyen. Se adopsyon an ki lajan an. Si tout moun di sa vèk vide goudèf savann nan peyi an, enben se li k lajan an wi. Ok se kantite adopsyon se kantite adaptasyon nou pral genyen ki pral bay lajan valè l e jodi an wap wè tèt bank santral cho tè Unibank cho e bank santral cho yo pa te konnen si nou menm nou ta pral gen pwòp lajan pa nou se sa k fè m di ou si nou pral fè si Max si Karl Max mo sa fò wi sa m pral di la si Karl Max te leve jodi an li ta pral panse le kapital M pa di la kapital non. Karl Marx t ap repanse Le Capital. Poukisa m di sa? Karl Marx pa te panse si pèp te ka gen pwòp lajan l. Prezidan San Salvadò an, li anonse l di pèp sa va avèk lajan fyèt la ankò. Lè m di w fyèt la, se lajan monè a. Oke? Prezidan Salvadò a di yo menm yo pa p sèvi avèk lajan e papye ankò y ap sèvi avèk lajan elektwonik. Lajan elektwonik nan, l apral jwenn moun yo nan geto yo, l apral jwenn etidyan yo, l apral jwenn peyizan yo e lè sa tou n a kapab pwodui e sa m te toujou di an, n ap relanse peyi nou pou nou gen yon nouvèl klas ekonomi. Jodi an, m pa di m pral kouri avèk goud lan, m pa di m pral kouri avèk dola a men mesye yo pran dola yo pou yo, Yo voye pou nou, yo pran l nan men yo, yo pran l yo nan men nou, n al manifeste devan bankye yo pa okipe nou, men se yo pran goud la pou yo, yo pran dola pou yo, yo pran kredi a pou yo, epi nou ta ret ap gade yo, yo ta ri nou, yo ta ri nou, yo ta ri nou, jodi a il fò ke nou tout ki ekonomis yo nou reyoriente nou Paske bagay la chanje, Karl Marx pat konnen si tap gen yon lajan, pèp te ka gen pwòp lajan pal, jodi an nou pa pral devan moun pou nal di fè lajan pou nou, nou gen pwòp lajan pa nou. Epi pou nou fini, gad anons kou poum fini. Wi wi. Wi tou konpli pou nou senatè. Avan w pozem kesyon an, avan w pozem kesyon an. Non non, pat kesyon, ou mèt tou konkli pou nou silvouplè. Ok. Pou nou fini, gwo peyi yo, patikilyèman Lèzetazini, apre Dezyèm Gè Mondyal, yo pran desizyon. Yo di yo pa pral aji sou lò yo genyen, sou petwòl yo genyen ankò pou yo fè lajan. Tande byen wi! Se yo rete yo fè pwòp lajan pa yo, y ap fè lajan, y ap fè lajan. Epi nou menm yo di fò nou gen kakawo, fò nou gen koton, fò nou gen pit. Yo ta ri nou! Sèt fwa si se fini lesklavaj finansye. Pou nou fini avè soup FM, soup tande byen. Yon endividi, m sot di l deja wi, yon endividi pa ka sove peyi an. Tande byen wi. Se yon panse byen atikile ki ka ede peyi an e ki ka anonse yon pwojè ki di n ap vin avèk yon nouvèl Ayiti. Jodi a, Scoop FM, Anplis de pwoblèm jewopolitik nou gen yo, m rekonèt sa, anplis de movèz gouvènans k ap boulvèse nou, anplis de pwoblèm entèkolonyalis nou gen yo, anplis de pwoblèm sa yo, nou konpanse avèk sa nou te ka di, bagay sa yo kòmanse depi asasina papa Desalin, jodi a ki lage nou nan sa n ye la a, depi 1843 avèk kòd sosyal ti mesye Petyonvil yo ki t al etidye Pari, ki vini avèk mouvman de pwale, hein, ki chita sou slogan ee se moun ki pi kapab, lè yo di w pou ki moun ki pi kapab se konnen 7 fanmi, 8 fanmi yo wi, se yo ki pi kapab, ò se yo ki ka bay leta, se yo ki pou bay sa yo vle. Jodi a, pou nou fini, gen 4 bagay, avan m fini, pou nou panse jodi a. Fòk nou panse ak yon kad legal pou nou oryante Leta a. E sa fè nou di nou bezwen eleksyon fèt pou nou gen moun ki gen lejitimite pou retire peyi a nan sa l ye la jodi a. Paske si moun yo anndan peyi a pa gen konfyans nan otorite yo, pwoblèm yo pap rezoud. E sa k fè nou di fòk nou gen yon ajannda tou. Ajannda nou sou kesyon ki akse sou bagay sosyal yo. E nou di sitou fòk nou defini Yon strikti k ap defini pwofil nouvèl Leta a. E nou menm, nou bezwen bay yo ban nou sekirite pou gen eleksyon, pou n al pran pouvwa, pou n reyoryante Leta a. Epi tou fò nou gen yon ajanda pou remanbre tout gwo enstitisyon repiblikèn yo. Andedan ajanda sa a, nou gen dwa a yon ban, nou gen dwa a lòt fòm ekonomi, ekonomi de pwoksimite ki kapab retire peyi a nan sa l ye la a. Sistèm sa a ki marye ak entè, ki pa marye avèk entèrè kapitalis lan, li gen 4 mo m te vle di nou jodi a. 4 mo sa yo, m ap di pèp ayisyen an pasyans. Dezyèmman, m ap di yo, ifòke nou kanpe pou n defann dwa nou. Twazyèmman, se pa ni entènasyonal lan, se pa ni anbasad yo, se pa ni mache ekonomik lan, gwo zouzoun yo ki pou ban nou altènativ politik la. Epi tou, m ap di nou tou gen kòman yo aji, yo avanse sou teren an. Tande m byen wi, Scoop! Gon fason yo avanse sou teren an wi. Pou yo detwi nou men Moyiz Janchal. Men kòman yo fè l. Yo gen plizyè fason yo fè l. Premye fason an, yo eseye fè vyolans, yo eseye fè mansonj. Epi, men mansonj fizik oubyen vyolans fizik yo fè sou nou wi. Epi. Pafwa tou, pou yo kraze sa n ap fè an, yo pwolonje match lan. Ameriken yo wè jodi a yo pa gen moun. Laboujwazi wè yo pa gen moun. Lidè politik lòt jan yo wè yo pa gen moun ki pou gen eleksyon pou yo. Yo santi se yon mo eleksyon, nou pitit Desalin yo, pèp ayisyen an, n ap fè gòl. Ebyen yo kalme jwèt la. Jodi a m vin denonse yo sou antèn radyo Scoop FM pou pèp la konnen tout sa yo k ap fèt ensekirite an se yo Se gwo peyi yo, se mache ekonomik nan, se gwo zouzoun yo, se vakabon politik yo, se yo k mete peyi an la pou yo anpeche eleksyon fèt. Epi katriyèm bagay la, yo ba w okipasyon atravè Nasyonzini, yo voye madam, yo voye madam, yo voye madam nan ki la a, epi yo voye anbasad yo, y ap fè sa yo vle. Nou fatige ak moun sa yo. Si yo pa ban nou yon CEP, Mèsi anpil Senateur. Mèsi anpil. Si yo pa ban nou yon konsèy elektoral, ban nou CEP pou fè eleksyon, men avan tou fè ban nou sekirite. E lè sa a, peyi a pral pran yon lòt wout, yon wout ki se wout Ayiti, paske nou fatige avèk moun k ap enpoze nou. Avan m fini, Ameriken yo, Kanadyen yo, Fransè yo, laboujwazi, elit ekonomik nan ak kèk lidè, peyi a ka toujou kreye yon lidè. Men enpoze yon lidè jodi a pou n al vòlè eleksyon bay li enposib. Se pèp la k ap pran desten l an men. Jenès la mèsi anpil. Pèp ayisyen an mèsi anpil. Dyaspora an mèsi anpil. Tout moun mèsi anpil. Guy Pèpòl Chal mèsi anpil nou te akòde m entèvyou sa a. M ap di nou m pral kite peyi a nan twa ou kat jou. Nou pral nan kontinan afriken an. Nou pral re re nou pral resoude Ayiti avèk Lafrik. Nou fini, nou gentan fin etabli relasyon nou nan kontinan Azyatik lan. Amerik Latin, Amerik di Sid menm, nou gentan fini. Se kontinan Afriken an ki rete nou. Nou pral eseye ranje koze nou. Paske peyi nan kontinan Afriken yo se peyi ki rich anpil! Alòske yo fè nou konnen se peyi ki pòv. Pèp Ayisyen kenbe la pa lage. Nou pap kanpe nan wout nou prale jiskobou. Mèsi anpil, Soup FM. Trè byen. Mèsi medam mesye paske nou t ap swiv Senatè Moïse Jean Charles ki t ap reponn kesyon Scoop FM nan kad emisyon Haïti Débat rete nan kanpagn nan. Bonswa tout moun.